TV lakay Haïti.com gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, byenvini sou chanèl paw la, jodi an se lendi. 17 avril 2023 nou kontan avèk ou nan video sa ke nou pote pou ou e pou nou vin enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti dosye politik spò mizik tout sa yo wap jwenn yo sou chanèl sa tvlakayhaiti.com enben jodi an la grenn pwen nou ta di ki ap domine aktyalite a se tou swit avèk lis sa ke prezidan Abinader li menm mete deyò ki genyen anviwon 39 ansyen depite, senatè ak minis nan peyi sa a enben ki yo menm ki pap genyen dwa pou mete pwent pye yo an Repiblik Dominikèn paske yo sou sanksyon, non sèlman sou sanksyon amerikèn, yo sou sanksyon tou kanadyèn, enben fwa sa a se prezidan dominiken an Luis Abinader ki li menm pran desizyon sa a, enben pami tout moun sa yo genyen ansyen senatè Don Kato, genyen tou ansyen minis jistis peyi a Berto Dorcé ak divès lòt ankò medam e mesye, enben tout moun sa yo pap ka mete pye yo, 39 moun ki pap ka mete pye yo Sendomeng, e gen sila yo tou ki gen byen an Repiblik Dominikèn, Humm bagay la mal pase. Enben medam se mesye nan video sa nou pral envite w gen detay tou enben sou yon ansyen senatè enben ki li menm nan konkòday avèk chèf gang ti makak enben sou telefòn senatè sa se pa de twa konvèsasyon antre li menm ak ti makak dcpj enben pa jwenn medam se mesye e nou pral envite w gen detay nan video sa Ou pral sezi tande koze k gen nan peyi sa medam e mesye, senatè w pa ta panse, ansyen senatè w pa ta panse, enben nèg sa yo enplike nan divès dosye louch kap pase nan peyi sa presizeman enben nan kòkòday ke yo menm yo ye avèk divès gwo chèf gang tou pwisan nan peyi sa tankou ti makak, tankou izo enben e ansyen senatè sa li menm genyen enben alyans li avèk toutan sila yo nou fèk sot site la e nan lis sa medam e mesye ansyen senatè a li menm non l fè pati de 39 moun ki pap ka mete pye yo an Repiblik Dominikèn ke nou pral pote pou ou nan videyo sa n pral envite w tande e konsa wa kite kòmantè w anba videyo sa pou di nou ki kote wap swiv nou eske ou abòne deja avèk chanèl sa TV Lakay Haïti pwen kòm yon fason pou pa rate pwochèn videyo nap gen pou n pote pou ou sou chanèl sa bòn ekout tout moun bon lendi nap tounen pou yon pwochèn videyo. Mesye map gad map gade kòmantè on senatè epa epa moun epa moun kap dim non yo met yo mete telefòn nan devanm map gade konvèzasyon on senatè de la repiblik avèk on zenglendo mesye mesye wè peyi sa mesye yo bon yo pa fout al arete senatè a li pa senatè ankò non men yo pa fout al aretel Yo poko. Map wè senatè a kap pase nèg la lòd blo kenbe kenbe tèl kote tay. Kenbe l janl ye a. Oh li mla. Oh oh. An bon bagay aktyèl wi ap pale la. Oh bon m di w senkantyèm sa m pou m te di w ankò. Mwen m toujou met telefòn nan devan m map gade lè yo ouvè mesye tele mesye Zenken do Sabia tout gwo chèf prèske gan Ayiti sou telefòn li. Se pa byen tankou m ta di w la mwen nèg akena yo gen tandans wè Roody lan telefòn nonm. Non you know sèvis se pa byen Roody non. Yo gen tandans wè nonm lan telefòn nèg la epi m pa gen oken rapò avè l. Li di m kwè m kwè tel vakabon li di m pa konn moun nan non frè m. Non ou dil gen biznis m di w lap jere yon biznis. Wi kounye a la yo voye yo voye nimewo telefòn li bay bandi a yo di w mèt tcheke misye. Rete. Misye gen tèl ponp tèl kote e li pou bay kòb la pou pou nou fè sosyal. Nan lè m pase m wè nou nèg la m paka pale m paka di moun sa m konnen l. Gade konvèzasyon l avèk avèk avèk nèg m arete a. Misye ap pase nèg a lòd bloke tèl zòn. M pa kite okenn moun pase. Men podyab! Li pa metrize teknoloji an oubyen e tèlman son eksè konfyans. Enben wi. Enben nèg yo alèz. Dans ce cas j'appelle. Kounye a la se tip de nèg sa yo k ap senatè, k ap prezidan, k ap premye minis, k ap minis an Ayiti. Epi nou panse bagay ap chanje? Bagay pa ka chanje monchè. Bon, nou bay malandren espas la. Nou konnen moun yo se malandren men nou ba yo espas la e nou pa fè anyen pou nou mete yo deyò. Lè lapolis pale de yo, yo tout tonbe plede. Bon senatè sa jou lapolis mete bay sa yo deyò li pale lan mwen e pa vre? E pa li. Li pale lan e pa vre? Li di telefòn li te pèdi. Li pale lan e pa vre, se manti yap fè sou li. Mesye yon peyi paka konsa. M pap pale pou lè l te deyò pouvwa te konn pale. Lè kokorat la rive lan pouvwa kounye a depi w pale li fache. Pase li di se li ou pa vle wè, se gouvènman ou pa vle wè, se gouvènman ou bezwen jete, e vizyon li te gen, li pat gen okenn vizyon vre. Konnya li montre se kokorat li ye, se vòlè li ye, se vòlè li bezwen vòlè. Li pat gen lòt bagay. Konnya tip de moun sa yo, sa nap fè pou nou etire kokorat sa yo nan pouvwa an Ayiti? Pou nou fè ke moun ki vin fè pou, moun ki vin ap fè politik an Ayiti a, se yon moun ki vin ap fè politik piblik, asavwa ke kijan pou peyi dirije. Si nou pale nan politik piblik la. Kijan pou leta dirije? Pou n ale nan, pou n ale nan, nan, nan, fò nou genyen moun ki afè anviwònman enterese, moun ki ekspè nan sa. E pa nèg k ap radote non, ekspè nan afè anviwònman. Kon a pou nou genyen tout fòm moun sa yo, pou nou fòme gouvènman ann Ayiti ki pou pèmèt. Pase peyi a sa k rive, jou gen yon gwoup moun ki vini k bay egzanp, epi, epi tout bagay, vakabondaj la tou fini wi. Men kon a lè se malandren ki anvayi yon espas, mete malandren an deyò nan espas la, l pa fasil. Paske lajan leta lan menl tout bagay lan men li lap pouri lap pouri environman jòl pouri lan avèk kidnapin a vòlè a zenglendo poul fè ke moun debyen pè paske lap telman menm tout moun mwen vin a monchè ou gen grenn wi e jan peyi sa ye la ou pa wè ladann e e se moun ki pa pale ki pa di anyen yo yo pa sibi anyen e sèl kesyon sa pou poze tèt ou wi madanm nan repran maten an la kal mennen pitit li lekòl la yo finalman yo lage timoun yo yo kenbel la son bagay li fè li konn ap pale lan radyo li konn ap pale lan televizyon. Li gen rezo sosyo lap fè emisyon poul poul konsyentize moun non ou lon peyi malandren se sa lap fè menm malandren pran pouvwa epi lap lap wè kijan lap kenbel jou nou gon peyi tout bon pa gen okenn nèg isi kap son machin ofisyèl kap vin pèmèt lil moute son lòt moun nèg nèg a pa respekte polisye polisye ap fè sikilasyon nèg a li gen blokis nèg la kite bò a li vin moute sou polisye al pase lale paske sosyete a dakò. Paske moun kap wè pase Preval te wonte non sa wi. Preval ta nik di li pa fè yon sirèn nan Pòtoprens aprè lapolis avèk anbilans, avèk ponpye. Tout pase pa gen nèg ki vle pèdi djòb yo. Tout nèg pat bay pat bay pat bay sirèn. E vòlè krele Mateli a e ki tounen al bay sirèn nan. Mika vènn konnen w pap kontan. Paske wap tande m la. Se Mateli ki tounen al bay sirèn nan. Men Preval Preval te fini avèk sirèn nan. Fè okenn vakabon pa kap bay sirèn la. Nèg nèg la nèg la nèg la pral achte yon fritay li bay sirèn. moun oubyen 39 moun patikilyèman lè lè dominiken oubyen Luis Abinadel oubyen la repiblik dominikèn di piga yo mete pye yo nan peyi a ankò nan lis sa n jwenn Evans Paul ansyen premye minis Laurent Salvador Lamothe ansyen premye minis ansyen senatè Youri Latortue ansyen senatè latibonit lidè Haïti en action Gracia Delva ansyen senatè latibonit sou banyè Haïti en action Lise Quitel. Ansyen minis enteryè Ariel Henry pandan plis ke yon ane si m pa twonpe m. Rodolphe Jaar, bon sitwayen sa li menm yo mete l nan prizon, e pa vre? Yo mete l nan prizon nan kad dosye lanmò Jovenel la. Bredy Charlot se ministre agrikilti peyi a nan moman n ap pale la a, minis Ariel Henry. E pi Kesner Normil, Kesner Normil se majistra Petyonvil la, se frè ansyen DG a. Normil Rameau, Assad Volcy, èske m ka di l konsa, ansyen òm politik, aktyèl patwon de medya, m ka di l konsa? Non, m konnen, pou jounalis la, w jounalis pou lavi, ou konprann? Men, m ka di s on ansyen òm politik, m ka di se nouvo patwon medya. E pa vre Guerrier? Ede m non. Èske s on ansyen òm de òm politik? Bon, e sa m panse, paske te gon lè Assad Volcy te aktif. Lè m di aktif, t ap dirije estrikti. Bon, m pa konnen. T ap dirije estrikti, te konn pran pozisyon, te konn pran lari. Nou raple n sou Jovenel Moïse, ansyen, ansyen, ansyen kandida o Sena, elatriye. Jean Tolbert Alexis, du, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique. M kwè se direktè kabinè minis spò a, men yo di m se se mesye Alexis ki minis la. Victor Prophane! Alò, Jean Tolbert Alexis te diplomat lòt bò a tou. M pa konn si nan ki pòs li te okipe, wi. Te Repiblik Dominikèn. E m pral ba w enfòmasyon talè, Guerrier. Victor Prophane, ansyen depite Ti Rivyè Latibonit, l'homme fort de Bouclier! Richard Lenin Hervé Fourcand, ansyen senatè Sid, Rony Celestin, Èske Rony Celestin pa gen byen an Repiblik Dominikèn tou? Paske si n ap pale de moun ki gen gwo enterè Li fè komès avèk Repiblik Dominikèn. Donk, m panse Rony Celestin pa ta sou lis sa. Donk, se sa k fè, toutalè a, se kesyon n t ap poze, nou pa fòseman gen rezon yo. Oubyen tou, ann eseye pasyan, Guerrier, jan w sot di a, n ap tann rès moun yo. Si pwobableman ta dwe gen lòt lis ki soti. Garry Bodeau! Yo di m nan moman Lèzetazini soti desizyon l lan kont Gary Bodeau, Gary Bodeau te lakay Tonton Sam. Yo jis fin rele l enfòme l de dosye a, Gary Bodeau te met van nan vwèl li papa. Li pa konn sa k te ka pase nan è nan è ki ta pral swiv yo. E yo di m konsa ke Gary an Ewòp la. Gary an Ewòp. la France pa pa posisyone l. Non l poko li poko anbwate le pa nan sans sa. Moun ki te plis devan. M ap ba w lis la. N ap site toujou wi Esperance Pierre. Ou di Salim Soukar la. M pral rive sou li. M ap pi gade. Charles Kiko Sen Remi. A e bòfrè Atelier a wi. Cherif Abdala Lòm fò di sektè prive dè zafè ayisyen. Anel Belizaire ansyen depite Delma Taba. Salim Soukar, m kwè se Homme de loi e ansyen chèf kabinè Laurent Lamothe. Renold Dib, lòt gwo bra nan sektè prive a e lòm bon gou. Nenel Cassy, se zanmi Renold Dib wi, ansyen senatè Nip. E bon gade byen li k te di sa wi. E senatè Nenel Cassy ki te di Dib se zanmi l wi depi lontan. Berto Dorcé. Ansyen ministre de la justice et de la securite publique sou gouvènman Ariel Henry a, Antonio Cheramy alyas Don Kato, ansyen senatè de la Repiblik. Steve Kaouli a yon homme d'affaires Sud-Est la wi. A la presidans. Yeah. E. Kaye nan pen yo wi. Sitwayen. Pè legliz episkopal yo. Se Reveran Pè Frantz Cole. Se Sekretè Egzekitif Dyosezen Legliz Episkopal. Se mesye sa yo di nou ki enplike jouk nan zo nan dosye zam Legliz Episkopal la ki gen anviwon 6 kont an bank. Yo di m nan yon bank amerikèn misye gen plis pase yon milyon dola ameriken. P a te gen ti bagay la wi. E P a pa lage anyen nan men moun bò lakay li yo non. Moun bò lakay P a pran l pou pòv wi. Jean Mardoché Ville se prezidan komite pèmanan legliz episkopal la. Nèg sa yo tou gen non yo site nan dosye zam ak minisyon ki rantre anndan peyi a sou non legliz episkopal. Fritz Désiré. Se pè misye ye tou. Reveran pè Fritz Désiré se ansyen oubyen aktyèl oubyen toujou direktè kolèj Sen Pyè an. Yon gwo lekòl wi nan letan. Dieunede a e pastè sou lewoche a wi. Romel Bel, Romel Bel nèg m renmen papa. Ansyen direktè jeneral dwann nan. Joaquin Pierre. Kiyès ki toujou? Se ansyen enspek. Manno Manno e 5 segond 5 segond vilaj de dye Joselito petit homme. Ou di Johnson Andrea? Johnson Andrea oh mezanmi m manke bliye non fò ti kè wi a izo atis mafya atis mafya izo ladann tou wi Joselito petit homme genlè e frè mesye nèg sa yo wi Joselito petit homme ak Carlo petit homme alò pou moun ki pa konnen Carlo petit homme nan se ti makak Ou gendwa pa wè yo nan lis sa epi nan de twa jou gon lòt lis ki sòti avèk non yo. Ou konprann? Oubyen yo gendwa pa janm mete yo tou. Tou depan pou ki rezon. Ou konprann? W ap chèche yon enfòmasyon, Tony? Wi, m ap chache wi, m ap bay moun yo zen. Wi, men sa m ta pral di a. Èske w te konnen, alò m pa fini lis la non, gen Jermaine Stephenson alyas Gaspiyay, gen Albert Stevenson alyas Jooma. Gen Julme Ernst alyas Ti Grèg epi genyen Woodley Théard a e Sonson La Familia e Sonson La Familia Alò men sa m ta pral di w la e Èske w te konnen nan non nou site la yo ki entèdi pou w pa rantre an Repiblik Dominikèn yo gen yon nan nèg yo semèn ki sot pase yo la ki marye an Repiblik Dominikèn ak yon Dominikèn? On dam ki nan, èske kiyès ki nan tèt ministè tourism? Ou konnen minis lan? On dam. On dam, m pa konn non l non. M pa konn non l non. On dam. Antouka. Bredi. Gon moun ki. Oditè m ap manke w non. Gon moun ki di m konsa yo te arete minis Bredi an 2012 èpòt. Misye te fè 3 jou dcpj. Nou menm kote avek izo. Non chef gang. Avezi depi yo pale de izo yon kote yo pale de senatè entèl depite entèl nap pran bagay la lejè sa vle di sal vle di a wi e lè wap pale tou de yon otorite oubyen de yon chèf ki an fonksyon de yon minis. Yon gouvèneman ki ap mennen yon peyi wi. Li vle di sa li vle di a. Pou n fini, Guerrier Dieuseul, si le Canada ta serye, si Lèzetazini ta serye, si Repiblik Dominikèn ta serye, se konnya la ki gen trayi la mouri la wi. Paske tout lè yo di nèg yo pat ka ale Etazini, nèg yo pat ka ale Canada. Aprè peyi ewopeyen yo ki poko anbake yo nan dosye sa a, pi gwo rekou nèg yo se te La Repiblik Dominikèn wi. Se la nèg yo al fè wikenn yo, se la yo fè vakans yo, se la yo ale lopital, se la yo al enjoy yo, al fè touris yo, se la yo fè kay yo. Men gen nan yo menm ki fè chèn dapatman an Repiblik Dominikèn pou mete nan lweyay. elatriye. Kounye a la, demen maten yo di moun sa yo pa gen dwa mete pwent pye yo lòtbò a, ki sa byen sa yo pral devni? Leta dominiken pral sezi yo, pa vre? Klè. Men, se vrèman la ou pral retounen vin manje sa w te fè a, pa vre? Non, men si, si, e si yo pa t fè l sou non yo tou? Sa ka rive ke yo pa t fè l, yo pa t envesti sou non yo. Konsèy Elektoral Pwovizwa k pral vin la, m pral genyen nou alèy! Ti eleksyon sa k pral fèt la ta dwe bèl wi. Menm manman w ka kandida wi, li di. Eleksyon sa yo pral vin ata sipoze nèt. Non men sa desizyon sa yo pap ka fè yo pa kandida pou sa non selon konstitisyon an paske lajistis ayisyèn pa menm moral tou genyen nan men sa w di a sa w di a gen sans li pa gen moral monchè bondye gade nan prizon l kadi men pa sonje a nan prizon l gen eleksyon ou konprann ou ka wè gen nèg la menm bagay sou kouman pwosè kisa.